Nou tout konn tande ekspresyon sa a, Laj mennen rezon. Men, èske laj fè dirijan nou yo rezone pou sa? Puiske, majorite moun ki nan tèt Leta a, yo nan swasantèn, pèp ayisyen. 7 jiyè 2021, 7 fevriye 2023, Sa fè 19 mwa depi yo asasine Prezidan Jovenel Moise andedan chanm lakay li. Men, frèzesè byeneme yè, Premye Minis Ariel Henry enstale Wo Konsèy de Tranzisyon an ki gen anpil anpil misyon sou do l pou peyi Dayiti. Men, gen yon aksyon ki pase nan enstalasyon sa a e m ap klè ansanm avè w frèzesè byeneme, Aksyon sa se youn nan rezon ki lakòz yo touye prezidan Jovenel Moise. Ranje kò w, ranje kanson w, ranmase chita w, Fouco debake nan kay la. Se yon plezi, m pral ba ou dosye sa nan bon ti mamit e m pral pèmèt ou gade videyo tou. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou. Mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone, e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite, aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo. Zanmi pa ou fouk. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè. E kont sa ki se te, Waya Waya anba pikan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se koulèv. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Grann mwen konstwi yon pon, sèl li menm ki ka pase sou li. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frè se sè byeneme jan ke m te anonse w, laj mennen rezon. Men, eske laj fè dirijan nou yo nan peyi Dayiti rezone pou sa? Hum! Yè, Wo Konsèy de Tranzisyon an enstale. Frè se sè byeneme gen divès aksyon ki pase. Men, gen de aksyon ki trè trè enpòtan antanke pèp li enpòtan pou ke nou fokis sou pati sa. Eyy! Koze a pral melanje. Kòm ou konnen, nan tout seremoni, se im nasyonal ki toujou chante. Sitou sa ki gen a wè ansanm avèk koze peyi Dayiti. An nou pran im nasyonal la pou n konnen. Kisa k te di ladan? Eske l respekte? An n pati. Konprann? Sa se te an franse, kòm etandone nou konnen gen de lang ofisyèl sou teritwa a, kounye a la, yo pral chante l an kreyòl. Tu vwa? An n tande. Talè wi ma cheri, sorry si m kanpe w nan im nasyonal la. Men, pandan w ap tande a pèp ayisyen, Mwen vle ke ou gade moun ki nan sal la. Gade yo byen. Etidye yo ansanm avè m. Etidye. Se ekstrememan enpòtan. Paske la a m santi. Nou les Ayisyen, nou gen yon bwa dife ki limen nan dèryè nou chak. Sesèman. Nou gen yon bwa dife ki limen nan dèryè nou ki pa piti. Ki kote kibo? Antan ma cheri la avèk sèt istwa nan mitan nou pa fèt pou gen trèt mwen se sè byen eme nan moun sa yo genlè panse yo ka fin avèm talè trè zenpòtan poun pran ti manba peyi pase gen de bagay ou wè pou ramne ou pou kole plis avèk ayiti pase ou wè yo ap kouri deyò son ti kasav son ti kasav okap Ou bere! Ay, ou pap kite moun yo fè w tonbe feblè, sa se wè espre yo fè! Ok. Humm. Sa fè lontan ou pa goute sa. Trè bon. Humm. Atan. Humm. Ok. Bay te gen glas. Heheheh im nasyonal sa ap leve nou l frape nou atè pou di gen nasyon foulay pase les ayisyen je n kwa pa nan j kwa pa nou fèt pou n sèl mèt tèt nou pou ayiti o non zansèt yo talè talè talè nou gen lè bliye si se madan lalim ki fon twit ki met ariel. Nou sèl mèt tèt nou ki kote ki bon. Mèt tèt nou ki kote ki bon. Non gen de manti fò n sispann chante yo nan tou zòrèy moun. Non, non, non, pliye bagay sa mete sou kote. Lè n mèt tèt nou nan chante. Non, sosyete gade nou ipokrit sèlman. Non, n ipokrit twòp. Pèp ayisyen kòman w konprann w ap chante yon im nasyonal. Im nasyonal la di pou Ayiti o non zansèt yo. Nou fèt pou n sèl mèt tèt nou. Epi on bon maten yon ekip anbasadè fon twit krip! Claude Joseph retire kò w, met sa pou mwen. on tweet nou fèt poun sèl mèt tèt nou nou pa respekte pwòp konstitisyon an nou fèt poun sèl mèt tèt nou on ti vakabon tankou andre michel kanpel diw lentènasyonal pran responsabilitew si pa gen yon entèvansyon militè si pa gen sekirite nan peyi a nou pap fè eleksyon. Sa vle di e nan televizyon nan lòt peyi lentènasyonal wa wè eleksyon men pa pou peyi dayiti. Pat gen revizyon konstitisyonèl men se kwa listwa epi nap chante nan figi timoun yo tout la sent jounen nou fèt pou n sèl mèt tèt nou gad Ariel, Ariel tèt anba paske li wè se nan betiz nap pase e tenten nap fè. Men non pèp ayisyen. Gen kote m rive franchman m pap janm m pap janm fyè pou m kanpe pou map chante yon im nasyonal. M pap janm fyè. Kote m pral pase pou m kanpe m chante im nasyonal? Pandan m ap di nou sèl mèt tèt nou epi tout minis yo chita prrr rezolisyon entèvansyon militè pou met sekirite nan peyi a. Epi nou fèt pou n sèl mèt tèt nou ki kote ki bò? Men kèl ipokrizi! Ala nasyon foulay! Non non non non non Frèz e sè byeneme mwen menm M ta renmen wè yon jou Kòm etan done m konnen sitiyasyon w pa p ret konsa Pou se konsa bagay la ta ye epi Yo envite m al chante im nasyonal la w ta p wè yon dega m t ap fè Kè yo te tou krible m a bal anndan Paske m t ap pouse yon verite Nan boul figi yo Li pa fè sans. Nou fèt pou n sèlmen tèt nou, nan dan no ran pwen de trèt, e pou tande nou premye minis, si te nan touye prezidan, dan no ran pwen de trèt, eeey, nou gen lè pa janm pran tan nou pou n chita pou n reflechi sou yon pakèt bagay n ap di. Paske, anpil nan nou pa konprann ke pawòl gen pwisans. Pawòl ka pèmèt ou avanse, konsa tou, pawòl ou ka detui ou. Donk, gen de bagay ou ap di, epi son lòt bagay ou ap fè, se detui ou ap detui tèt ou san ke ou pa panse. E lè je ou resi vin klè ou ap wè se detui ou tap detui tèt ou, souvan li konn trota pou ou. Lè nou nan yon peyi mesye, On pakèt ti jèn, se zam yo gen nan men yo. Jenn fanm yo, se pitit yo gen sou bra yo. Lekòl pa ka fonksyone. Grangou, lavi chè, ensekirite. Epi n ap chante pou Ayiti o non zansèt? Apre asasina yon prezidan, menm kapasite nou pa gen pou n van kèt, dan nou ranpwen de trèt nou manje prezidan? Apre sa, pou yon gwoup anbasadè òganizasyon entènasyonal vini kloup li met yon premye minis avèk yon twit, yon premye minis ilegal, ilejitim, enkonstitisyonèl, epi n ap chante nou fèt pou n sèl mèt tèt nou. Ki kote? Nou fèt pou n sèl mèt tèt nou, moun ki responsab ministè travay, ekip fizyon an imajine w, yo voye 2 anvwaye spesyal pou vin chita pou reyini aktè, pou yo jwenn konsansis pou retire peyi nan kriz, ebyen moun ki responsab ministè travay la pèp ayisyen pou pèmèt wout fèt pou gen kouran etc. Se li menm ki premye di, m gran gou! Epi nou fèt pou n sèl mèt tèt nou, ki kote ki bon? Non, fòk nou sispann ansanm avèk dosye sa. Nou pa ka kontinye konsa. Jan de betiz sa yo fò n sispann di yo, donk nou oblije di son betiz. Paske si w ap di yon bagay epi w ap fè yon lòt bagay, ki kote w prale? Yo ap pran w pou blofè. Yo gentan konprann yo wè anba ou, yo wè ou pa moun paske ou pa respekte pawòl ou. Gon pakèt bagay kap di nan peyi a men se pa sa yo kap fèt. Poukisa nou kontinye ap di yo? E lè konsa nou pran pòz ògeye nou, o, lim nasyonal mon peyi, mon drapo, ki kote ki bò? Nou renmen fache, o, yap di nou trou de mèt, bon, sa l ye? E se youn nan bagay pèp ayisyen pou konprann, yon moun ki rich, lè w kwaze ansanm avè l, ou di l ou konnen w rich, li di wi m konnen m rich. Ou di l sou ki baz ou kanpe pou w di ke w rich? Li di m gen tèl antrepriz, m gen tèl biznis. Men kantite lajan m genyen, fòtin mwen evalye a tan, biznis mwen evalye a tan, donk mwen son moun ki milyonè ou byen ki milyadè. Men lè w kwaze a yon pòv, ou di pòv la, ou konn yon pòv? Li di w alò w frekan, kòman w fè trete m de pauvre? Kiyès ou ye pou trete m de pauvre? Ou wè m ap mande, ou wè m ak wi nan men? pòv la, li difisil pou l admèt ke l pòv. Ebyen se sa k pase nan peyi Dayiti. Nou refize admèt sa nou ye a, n ap di yon seri de bagay ki pa sanble ansanm avè nou vreman. Nou pa mèt tèt nou, sispann di nou fèt pou n sèl mèt tèt nou, ki kote? Lespwa n ap bay? Nou konnen nou pa granmoun tèt nou vre. Epi sa ki grav la pèp ayisyen, pandan tip la ap di w lentènasyonal pran responsabilite w, epi nou vin chita nap chante devan lentènasyonal la ankò, nou fèt pou n sèl mèt tèt nou, e pou blan peze grenn nou pou n manyen kite sanwont. Banm manje tande. Nou fèt pou n sèl mèt tèt nou, si w pa degaje w mete sekirite nan peyi m nan, pa p gen eleksyon. Pou kiyès l ap pi mal? Pou lentènasyonal oubyen pou Ayiti? Byen bèl humm. An nou mache men dan la men pou Ayiti ka vin pi bèl nan nan nan nan nan. Hehehehe An mache men dan la men pou n kontinye fè asasina humm. An mache men dan la men pou Ayiti gen plis fatra humm. Mache men dan la men pou Ayiti ka. Non n ap chante yon pe, n ap chante yon bagay epi hehehe le peyi e la chanson pèp ayisyen regarde. pa gen pwa. Pa gen pwa. Se kòm si w leve yon blòk epi w poze l sou ekip pay, li fè tchoup. Ebyen se im nasyonal la w lage sou Ayisyen. Non. M pa konnen si w fè eksperyans sa pèp Ayisyen. Ou konn ap chante yon chante. Mizik la ou santi se menm jan sanm avèk gout san k ap pase nan ven nou. Ou santi gon kouran, ou santi ou gon pwisans, ou santi ou ap transfòme. M pa konnen si sa konn rive w deja. Gen yon sitiyasyon ye w ap chante yon chante, ou santi ou ranpli, ou santi ou jwenn yon rekonfò, ou santi ou konble pèp ayisyen. Nan moman an fòk mwen di w a chak fwa m ap chante mizik sa m santi m konble, m santi pwoblèm ale, m santi gade non m ap transfòme. Se menm jan tou, lò genyen san patriyòt la k ap koule nan ven nou, lò s on dirijan ki responsab, lò s on lidè, ou kanpe. fò la leson sou bout tè ou kanpe a anbasadè pa ka debake lakay ou pou l di w konsa chanje rezilta eleksyon sou bout tè ou kanpe a se ou k kontwole tout teritwa w nèt gen lame se ou menm ki jere dosye sekirite sou bout tè ou kanpe a ou kapab bay popilasyon w nan swen sante sou bout tè ou kanpe a ou kapab bay popilasyon nan edikasyon. Sou bout tè ou kanpe a, w ap pouse pwodiksyon nasyonal, gade nou, ou reskonsab vant ou. Lè sa a, ou santi ou konble, ou santi san zansèt yo, gade nou, ap transande, ou santi san yo ap pase nan venn ou, ou santi tout fil cheve nan tèt ou ap leve kanpe. Pase se sou bout tè sa a, e ou k mèt li. Si gon moun ki debake, Wap kanpel wap pozel kesyon pou mande kes ki se pas, so debake, so vin fe la. E le w di dan Noran pwen de tretre. Ou gade sou kote w, ou we yon paket lot patriyot kap defann teritwa. Kelke swa volim lajan yo ta ba yo, yo di non, peyi m se peyi m, m pap trayi peyi m. paske patri m se tè zansèt mouri kite pou mwen, ebyen mwen menm m sipoze renmen peyi m e si sè nesesè m dwe prè pou m mouri pou li. E frèzesè byeneme, gen yon liv yo retire lekòl, ki fè timoun nou yo anpil anpil mal. Ti liv sa a te rele Jèm Ayiti. Pou jiska jounen jodi a, mwen toujou sonje premye leson ki te nan liv sa a. Enstriksyon sivik, Enseye ce qu'il faut savoir pour bien servir son pays. Ma patrie, c'est la terre que les ancêtres m'ont laissée comme héritage. Mwen dwe renmen peyi m e si nesesè mwen dwe mouri pou li. Donk, lè ke mwen konnen sa a e m ap chante im nasyonal la pèp ayisyen, se pou moun ki kanpe sou kote a, se pou anbasadè k ap batay pou destabilize peyi m nan, se pou anbasadè k ap monte konplo a, di en en, sa m ap gade la a, enèji k ap degaje a, m pa ka rantre la a. Si m antre la a m ap tonbe, m p ap ka leve. Gon nouvel konstitisyon sou twitè pèp ayisyen. Epi nou gen kouraj pou nap met men sou biskèt nou e fyèl nou kap pete wi. Fyèl nap pete. Gon bon lè nap leve men nou pou nap pat sou kè nou epi nap fè kriz kadyak kitikitiki nou tout tonbe. Pase moun pa jwe ansanm avèk la pawòl. Se youn nan bagay ki fèm toujou di paran ou gen timoun ou gen de bagay ou pa di sou tèt timoun nan. Ou pap janm anyen. On ti sesi w ap tounen, on ti sela non. Ou pa kab di nenpòt bagay negatif sou timoun nan. Pawòl gen pwisans. E pa bliye, sa la pawòl, Bondye te fè tè a, syèl la avèk tout sa w gen ladan. Ke limyè a parèt, limyè parèt. Ke pyebwa yo parèt, pyebwa parèt. Ke zwazo yo parèt, li parèt. savek la parol la parol gen anpil anpil pwisans donk si ke nap jwe ansanm avek sa nap fe de bagay ki diferan pa rapo a sa nap chante yo m pa kache di nou bagay la ap difisil pou nou se menm jan tou m pa konnen sou fe eksperyans sa deja antanke ayisyen ou gade yon sevis vodou kap fet Donk chez moi, yo pa konn kite n al gade. Men mwen menm, m konn sove m al gade. Lè m rive m kache dèyè pye bwa m ap gade sa k ap pase. Donk, frèz e sè, lè lespri a debake, tanbou k ap bat, moun k ap chante a, koral k ap chante a, kèt, ou santi gon vibrasyon man! Ou santi, w ap gade, ou santi pye bwa yo anvi rache. Ou wè menm pye bwa yo si yo te gen plim sou yo tout plim yo tap kanpe tou. Fèy bwa yo gon jan ou wè yo rete se kòm si yo pral detache pou sot tonbe. Mwen konn wè sa. On seri de chante yo ap chante pèp ayisyen. E pi lespri a debake. E lè l debake gon jan ou wè moun nan gade non li chanje konplètman. Gen de mesaj ke l pote. Moun pa jwe ansanm avèk chante. E se pa nenpòt ki chante, im nasyonal yon peyi. Yon timoun depi l se Ayisyen l sipoze konn chante sa, sa vle di de jenerasyon an jenerasyon n ap kontinye chante l. Epi pou n rive nan yon kafou pou n ap pase l anba pye konsa, pou n ap betize ansanm avè l. Se tout sa yo wi ki mete nou nan pozisyon sa. Paske yon grenn pawòl pèp ayisyen ka chanje lemond. Menm jan tou yon grenn pawòl ka deklannche twazyèm gè mondyal. Donk li trè trè enpòtan sou sa ke wap di, li trè trè enpòtan pou ke ou prete atansyon sou chak mo kap soti nan bouch ou, pou konnen ki konsekans sa kapab genyen, sou chak aksyon wap poze tou. Men lè w kanpe w ap chante yon chante ki sakre nou leve nou vin jwenn ni la, nou pa konn ki degre yo te fè sou chante a, epi nou vini n ap don bagay epi son lòt bagay k ap fèt nan peyi a. Ou pa panse nou vin gen 4 fwa madichon nou genyen an? Ou pa panse n ap. asasinen jenerasyon kap vini an pi rèd. Non pèp ayisyen, li lè li tan pou n chita, pou nou repanse bagay yo. Gen de bagay nap fè nan peyi a, gen kèk tradisyon, gen kèk bagay zansèt nou yo te mouri kite, pa lonmen nou yo ladan, fa fè nou pou kont nou. Fa fè nou pou kont nou men pa rale plis madichon lage sou tèt peyi a. Pa lonmen non Desalin ladan. Atò nap lonmen non Desalin epi nou kontinye ap asasine prezidan. Nou asasine l jiska prezan pa janm genyen yon jij enstriksyon sou dosye asasina Jean Jacques Desalin. Moun ki te batay pou ban nou lendepandans. E menm nan labib li di onore manman w ak papa w. pou ke ou kapab viv long sou la tè? Nou menm nou asasine papa nou pou pouvwa? E jiska jounen jodi a, se sa ki kontinye ap fèt? E pi nap chante pou le peyi, pou la patri, machon zini, machon zini. Pou le peyi, pou le zansèt, mouri ebo, mouri ebo. Non, zansèt yo lage dèyè nou. Nou gen demon pèp ayisyen. Li di Moyiz Janchal vin ou chita la Li rale pye a a a Li mare tout ti kabrit yo ansanm Pitit Desalin yo wi wi Pitit zansèt yo Lè l fin mare yo ansanm Li di mesye dam jwenn yon konsansis pou n retire peyi nan kriz Anvwaye ale anvwaye tounen Madan Bozil di l grangou l pa kapab rete ankò Epi vwala le peyi kounye a se HTC ki enstale Bon fòn refè im nasyonal la, im nasyonal tranzisyon an, fòn gon im wi, ekstrèmeman enpòtan. Donk, medam, matmwazèl e ze mesye, ou kapab konprann gon seri de bagay ke nap di chak jou, men nou pa janm prete atansyon a konsekans yo. Lè ke nou fin di pawòl sa yo, ki efè yo ka fè sou nou? Kòman yo kapab fin ansanm avè nou? Kòman yo kapab detui nou? Kòman yo kapab destabilize nou? Bon, byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a. Gason wè la oo, dèfwa m kenbe yo, m santi m ta kenbe yo m bat yo nan tèt. Gade foto sa. Endividi sa w ap gade la pèp ayisyen, li son Zimbabweyen. Ebyen misye son gason, li fè tèt li pase pou fi. Li sedwi gason bon. Kot kot moun kap sedwi gason. Men gason wo mezanmi gason gason an gason. Li sedwi mesye yo. Apre li droge yo. Li vole byen yo. Li vole machin yo. Li vole lajan li vole bijou li vole telefon. Yerswa la polis zimbabweyenn. mare misye rèd kou ke makak. Gade moun nan pèp ayisyen kap sedwi gason kap dwoge. Men gason an gade. Sa sa ye la jezi. Nou yo telman renmen chouchoun son bagay ekstraòdinè. Frèz e sè byen eme jan kem te anonse ou gon lòt gwo gwo aksyon ki pase tou nan enstalasyon HCT a yè. Se pa ti aksyon ki piti. E aksyon sa a, m ap klè ansanm avè w, se youn nan rezon ki fè yo touye Jovenel Moïse. M pral pèmèt ou gade videyo sa a ansanm avè m. Gade l ak anpil anpil atansyon. Gade byen pou w wè. Nan sal la, moun ou ta wè k pi jèn nan konnen l s on ti sekretè oubyen s on sekirite l ye. Moun ou wè ki pi jèn nan sal la, moun ki te kapab nan trantèn, ventèn, swa li son senp sekretè oubyen son sekirite li. M vle w swiv byen. Gade la a, salitasyon dizaj. Gade byen, tout moun k ap pase yo, e moun ki nan tèt anlè, Alzamdoula, moun ki nan tèt anlè, tèt 50 prale. Cheve blanch. Non dirijan an ki te moun koulè yo, donk sa yo se plis anbasadè. Ake. Byen gade yo pèp ayisyen. M vle w etidye ou byen etidye. Sou jan m di w moun ou wè k pi jèn nan se sekirite li ye nan sal la ok. Pa enkèt. Sekirite rapwoche yo ye. Sa se anbasadè Eric Stromae ok ok sali sali pa gen problem bon Medam matmwazèl ze mesye sa pou konprann yo souvan di laj mennen rezon ou byen an fransè jan n kapab di l laj amèn la rezon frè se sè byeneme Konbyen jèn ou wè ki te andedan sal la kap patisipe nan sa kap fèt la? Ou te wè? Sonje m di w moun ou wè k pi jèn nan swa l son senp sekretè oubyen moun sa a sa li ye, li se sekirite. Atò pou nou peyi mesye, jèn nan gon sèl travay li ka fè, kenbe zam. Si laj mennen rezon, èske laj rann dirijan nou yo rezonab? Paske m ap klè ansanm avè w, yon nasyon ki pa valorize timoun ansanm avèk jèn, nasyon sa p ap gen fiti. E se nan kafou sa n rive la, pèp ayisyen. Pase l ap pi bon ke prezan l. M pa konnen si w fè remak sa. Tout la sent jounen, Ayisyen ap di w, Ayiti te lapèl dè zanti. Ayiti te, Ayiti te, Ayiti te. Men kòman sa te ye sou Divalye. Men kòman sa te ye sou Mateli. Men kòman sa te ye sou Arisib. Men kòman sa te ye sou entèl, sou entèl. Sa te, te, te, te, te. Men, nou pa janm viv nan prezan an. Prezan an pi mal pase pase a. Eske w konprann sa m ap di w la? Ayiti an 1960 men kòman l te ye. Li te yon referans. Lè ke yon timoun pase, oubyen l premye, Jamayik, nan nenpòt lòt peyi ki nan Karayib la la, ebyen kòm rekonpans, paran l mennen l nan peyi Dayiti pou vin pase vakans. Ayiti te te te te te. Se toujou konsa ou pase. Ou konn sa k fè sa? se paske ou gon pakèt dirijan ki pa envesti nan timoun ansanm avèk jèn, enben depi son peyi konsa ou genyen, pase a ap toujou pi bon ke prezan an. Eske ou konprann sa map di ou? Pase a ap toujou pi bon ke prezan an. E map klè ansanm avè ou pou menm ale pi lwen nan dosye sa a. Prezan an wap viv la, lap san demen. Pap gen demen ladan. Pap gon espwa pou demen. Paske si wap plede di ayè te pi bon, di m kòman fiti a pral ye. Paske prezan an li pa itil ou anyen, se pase a ki te enterese ou. Jounen jodi a frè se sè byeneme, anpil ayisyen ta renmen remonte letan pou al viv ayiti anvan. Paske lè w granmoun 60, lè w granmoun 80, lè w granmoun 95 santan ap eksplike w kòman sa te ye sou Duvalier, kòman sa te ye sou Louis Barneau, kòman sa te ye lè Ameriken yo te debake vin okipe peyi Dayiti, y ap eksplike w yon pakèt bagay, kòman sa te ye lè te gen tren nan peyi Dayiti, kòman sa te ye lè te gen siman nan peyi Dayiti, kòman sa te ye lè n te konn fè farin ak sik. Donk ou anvi remonte pou ale nan tan granmoun nan pou al viv pou di kèt kite m rete la m pap vin nan Ayiti gangsterize sa. Eske w konprann sa m ap di w la? Si pase a pi bon pase prezan, ebyen frèzesè ou pa fouti gen demen kote w pral pase pou gen demen sa? Bon pase w pi bon ke prezan. Or se nan prezan pou prepare fiti, or se pase a k pi bon ke prezan. Ay pèp ayisyen, èske w konprann sa m vle fè w konprann nan la? Èske w sou men w de sa m ap esplike w la la? An n pran yon egzanp. Nan lòt peyi yo, byen ke li difisil pou wè yon prezidan ameriken pote vè, sa ka rive yo mete bagay nan zye yo pa pote vè la. Men lap difisil pou yon bagay konsa pou yo ap li epi pou yo gon gwo loup. Lap difisil pou wè sa. M pa di pa gen prezidan k pa pote linèt non men lap difisil pou wè l konsa. Ebyen frèz e sè byeneme, lè w wè gon moun ki gen 60, ki gen 70 an ki prezidan lè Zetazini, son moun mwen te kapab di ki pre pou fè tout dènye sakrifis pou lonè peyi l la. pou l fè tout sakrifis pour les américains parce que a 70 ans l rive kote l rive a li pa sòti nul pa l blow li tonbe nan tèt peyi a gon pakèt travay li te fè swa l te senatè swa l te jij ou byen nenpòt lòt gro chèf anpil moun t ap swiv li yo konnen l yo konnen ki travay ke l fè yo konnen l son moun ki kredib. Men nan peyi Dayiti, frèz e sè byeneme, nan kafou nou rive la, nou wè se granmoun yo k fè plis betiz nan peyi a. Se sa k fè m te poze kesyon, èske laj rann granmoun nou yo nan peyi Dayiti, yo rezone pou sa? Non! Paske nan jou pase yo, ou gen yon pakèt moun, lè ke konstitisyon 1987 la t ap fèt yo te la, yo t ap bay kout plim pa yo, Yo tap fè des analiz. Lè wap gade Mirlande Maniga ki di w konsa, yo pap chita ansanm avèk Jovenel Moïse paske Jovenel enkonstitisyonèl. Yon prezidan ki t ale nan eleksyon, li enkonstitisyonèl, yo pap chita ansanm avè l. Ò jounen jodi a ki sa ki vin pase, ou vin chita ansanm avèk yon moun ki enkonstitisyonèl, ki ilegal, ki ilejitim, kiyès ki mete l, se moun ou pat chwazi, chita ansanm avè l ki te pase. par les élections ki nome l ou vin avè l, e non sèlman sa tou moun sa ou konnen ki sa konstitisyon an di sou dosye lajistis, non l site nan touye prezidan. Eske laj fè granmoun nou yo rezone pou sa? Jamè. Donk, jan ke m sot di ou la, majorite moun ki nan sal la m fè remak sa, majorite moun ki nan sal la se ti granmoun. Sa ki kapab gen pi piti laj li ka nan 50, 51, 52 prale, li nan demi syèk. Moun ou wè k parèn jèn, moun ou wè ki parèt jèn nan sal la se sekirite yo ye, se zam yo pote. Sa vle di si w pa vle pote zam nan ilegal, pote l legal epi vin fè sekirite dèyè chèf yo. Men ou kapab wè Jovenel Moïse kòman. li te pran jèn yo an konsiderasyon nan peyi Dayiti. E frè e sè byeneme, kite m raple ou pwojè sa ki se PAPEJ, Papej, ki vle di, Pwogram Apui a Lantreprenarya Jenès. Gon konkou ki te fèt, prezidan an, ansanm avèk minis komès endistri a, Ronel Gilles alepòk, Sa w tande a, yo chwazi 150 antrepriz. Antrepriz sa yo se jèn sèlman ki te ladan. Konbyen moun ki te patisipe nan konkou a? Se te 3 mil, te genyen 3 mil postilan pèp ayisyen. Chak moun sa yo te gon ide antrepriz. Donk, prezidan an te mete kanpe yon konsèy pou kapab pran swen 150 premye antrepriz sa yo. E sesi, Chak 3 mwa pèp ayisyen l ap vini yo ap pran 200 nouvo antrepriz ankò. Donk 150 premye yo chak ap genyen 1 milyon de goud pou ke yo demare. Se pou fè kisa? Se pou rale jèn nan wi fè l antre nan ekonomi peyi a. Fò l gon bagay ke l ap fè. Ou pa ka gon peyi epi ou kite tout la jenès dèyè ansanm avèk ti moun, ou pa chwazi envesti nan yo, ou gon pakèt gran moun. E frè se sè byen eme moun sa yo ki toujou ap siye, moun sa yo ki toujou ap chèche solisyon kriz, se pa jounen jodi a, se 37 lane yo genyen la. Yon peyi ki pa envesti nan jèn ak ti moun, li klè, pase peyi sa ap pi bon ke prezan l, e pa fouti gen fiti. M vle w konprann pati sa trè byen. Ou kapab wè nan lòt peyi yo pèp ayisyen, lekòl, gon w jan, lè t ke timoun nan rive nan filo, oubyen nan dènye klas pou ke li rantre nan inivèsite, timoun ki pi briyan yo gon jan yo kanalize yo. Yo konn menm pran yo, yo ale nan loni ansanm ak yo. Fè yo pran dè desizyon pou le mond. Yo chak reprezante yon peyi. Donk, tou sa se prepare yo ap prepare timoun yo paske fòk ke yo konprann demen si Dye ve se yo menm ki pral dirije. Eske sa fèt nan peyi Dayiti? Non. Yo fèmen lekòl pou fè politik. Pandan se tan, jenn gason yo ansanm avèk jenn fanm yo se zam yo genyen nan katye popilè yo. Kòman fiti a ye? M ta renmen poze chak grenn Ayisyen, chak grenn dirijan kesyon sa a. Lè w nan peyi, frè e sè byeneme, se wa ki genyen. Lè wa a gen yon pitit gason, timoun sa depi lè l tou piti, yo kòmanse enstui l. Gon fason timoun nan mache, gon karaktè timoun nan genyen, li pa la pou l ap plede griyen dan l tout kote. Gon fason yo leve l, Gon pwotokòl pou l kenbe paske timoun nan yo prepare l yo di se ou menm ki pral dirije tout peyi sa. Se ou menm ki pral deside paske papa w ap rive yon moman fò l mouri. Imajine w nan peyi Dayiti jan sa te ye nan peryòd Desalin, jan sa te ye nan peryòd Anri Kristòf. Jiskaprezan se wa k te gen nan peyi Dayiti. Gen papa k t ap touye pitit yo wi pou yo pa vin wa. Epi sa w tande a, peyi a li menm l ap degengole, e sa k pase la? Yo prepare timoun nan, gon ekip granmoun ki la ki respekte tout lòd yo, ki respekte prensip yo, ki pa pral touye pitit wa, e menm si wa ta rive nan yon kafou, wa a tonbe l mouri, ebyen gon konsèy ki kenbe annatandan timoun sa gen laj pou l pran de desizyon pou l vin dirije. Epa moun kap fè konplo kap touye pitit wa non. Gon fason yo ap kenbe ling nan paske yo konnen ling sa se ling wayal, gon fason pou ti moun sa enstwi poul pran de bòn desizyon kap bon pou peyi a, pou nasyon an. Gen de betiz ou te konn fè lè w jèn, imedyatman ou kòmanse ap antre nan laj ou di en en bagay la paka ret konsa. Si w te jenn gason, nan e, nan entèval 20 pou rive 30 lane, ou te gen 5, 6 mennaj, men, kou w kòmanse pase 30, 35, gon lòt fason pou w reflechi, a mwens ke w ta yon enkonsyan, a mwens ke w ta yon san konsyans, paske tank ou gen plis mennaj, wi, w ap dous se vre, wi, w ap dekouvri anpil, anpil peyi, men fòk ke ou konprann tou, w ap fè plis depans, e vi w ekspoze. Paske a nenpòt ki moman ou ka pran nenpòt vye viris. Donk, tank wap antre nan laj, se tank wap reflechi plis. Paske la fò batay pou ke ou gon vi ki stab. Men nan peyi Dayiti, ou wè se lè moun yo granmoun pèp ayisyen, yo rantre nan koze devèlgonde nèt. E lè sa yo ap batay pou pouvwa. Se lè sa yo ap touye. Se lè sa yo ap fè masak. Se lè sa yo ap fè tout vye betiz. Tande deklarasyon Jovenel Moise sou dosye lajenès pèp ayisyen. De 1806 a jodi a, nou pa sispann fè briganday, nou pa sispann bay lòt kou ba, epi nou pa sispann fè yonn pè lòt. Paske depi se kote mefyans enstale, pa gen konfyans, Antre aktè yo, p ap janm ka gen devlopman, p ap janm ka gen stabilite. Batay mwen menm avè w la, nou dwe fè l kont linyorans, nou dwe fè batay sa kont analfabetism, nou dwe fè goumen sa kont lamizè, nou dwe fè batay sa kont prekarite. Nou dwe fè batay sa kont eksklizyon, fò nou fè l tou kont kontrebann, kont fwod ak evazyon fiskal. Nou dwe fè batay sa kont ensekirite, kont kidnaping, kont sifatirasyon. Nou dwe fè l kont blakawout e nou dwe fè batay la kont enjistis sosyal ki gen nan peyi a. Batay mwen menm avè w la, nou dwe fè l. pou jenn yo ka entegre kòmsadwa, pou fanm yo ka entegre, pou dyaspora a ka entegre nan zafè politik peyi a. Efektivman. Batay mwen menm avè w nou dwe mennen an, se batay pou kredi sispann yon liks nan peyi a. Pou moun ki jwenn kredi nan peyi a, se sou idantite yo yo jwenn kredi, men se pa sou lide yo. Ce sont les idées qui mènent le monde men malheureusement ce sont les identités qui mènent Haïti. Fò sa fini, se pa paske ou soti lwen lwen lwen lwen, ni ou se pitit Joseph, ou se pitit Moïse, ou se pitit Paul pou w pa gen dwa rich, pou w pa gen dwa jwenn prete, pou w pa gen dwa moun menm jan ak tout moun. Batay mwen menm avè w nou dwe fè a, se pou moun k ap viv lwen lwen lwen lwen yo, moun yo rele tèt kana yo, moun yo rele gwo zòtèy yo, pou moun sa yo ka jwenn kouran, pou moun sa yo ka jwenn wout ak dlo pou wouze jaden yo, pou moun sa yo ka jwenn lekòl pou mete pitit yo, ak bon jan sant sante, lopital, pou yo jwenn swen lè yo malad. Pou moun sa yo kapab viv nan lapè ak sekirite. Se batay sa moun nou mennen, men se pa batay nou pa la inè di maten a senkè di maten premye okazyon, uitè di maten ou di m se politik k ap fèt. Batay sa pa bon. Mwen ka di nou eksperyans ke m ap viv la se yon eksperyans inik. Dayè, pa gen 2 moun nan peyi a k ap viv li. Ou gen dwa pale pi bon koze ke w konnen a 8 è di swa, 1 è di maten, demen maten. Nan premye okazyon, premye jounal, moun ou pale ak li a, ou tankou s on moun ki mekonesab ke w pa t janm pale ak li. Lè w rele l vè uitè di maten, li di w prezidan se politik n ap fè. Sa vle di. Politik nap fè fòk peyi a rete janl ye a. Sa vle di politik nap fè fòlè pou yon moun sot Jeremi pou al Lèziwa. Yon wout ki ta sipoze pran inèdtan li pran senkèdtan. Politik nap fè fòk gen 500 mil timoun ki pa ka al lekòl chak ane fò yo toujou pa ka al lekòl. Politik n ap fè fòk 3 milyon moun k ap viv nan povrete nan peyi a, povrete ekstrèm yo rete la. Politik n ap fè fò sou yon milyon ekta tè ke nou gen nan peyi a k ka wouze se 50 mil sèlman ki wouze. Politik n ap fè fòk. Inivèsite a, li pa rive fòme moun ki pou devlope sosyete a. Sa vle di pou m di nou, fòm politik sa a yo, yo pa bon. Jodi a, politik ki bon an, se pou nou konnen nou tout nou se pitit yon sèl manman ki rele Ayiti. Nou ka gen ti pwoblèm antre nou, men yonn pa oblije touye lòt Yonn pa oblije asasine karaktè lòt. Yonn pa oblije kraze lòt. Paske nou pa nan menm chapèl politik oubyen paske ou santi enterè w menase. A chak fwa enterè endividyèl ou menase, konnen se enterè kolektif la ki priyorize, sa vle di se enterè tout moun. Ala wonn badè ki jwenn yon bagay. E mwen souvan repete, Lang ak dan pa konn pa mòde. Men lè dan mòde lang, ou pa rache dan, sinon w ap mazora. E si dan koupe lang, w ap bèbè. Egzanp sa a montre aklè, malgre nou pa wè bagay yo menm jan, Nou kondane pou nou viv ansanm. Fòk konstitisyon an pèmèt ke tout pouvwa yo ansanm gen yon grenn bòs pèp ayisyen an. Men lè chak pouvwa gen yon bòs apa, yon bidjè fin fèt nan palman an, bidjè a fin fèt, epi sa w tande a bidjè a anba bra yon nèg. Men gwosè katab nèg la, ki bò l pral resi nou konnen? Nan men sa yo toujou di pou m pa di yo bon m pa gen moun m rayi nan peyi a nou konn sa m renmen tout moun dayè m ta renmen moun ki rich yo vin pi rich moun ki pa ka manje yo pou yo vin manje epi m ta renmen sa ki nan mitan yo pou yo monte se sa m vle men lè bagay yo ap fèt tou se pou n pale pase ou menm bidjè a yo konn vin lakay ou avè l lè w sonje a onzè diswa blap y ap antre nan pòt dèyè pou al korije bidjè a. Paske bidjè a pa nan enterè w, li nan enterè pèp la. Fò sa sispann, se konstitisyon sa k fè sa. Ki fè leta, kòman pou leta ap fè yon bidjè pou l al ka yon moun avè l? Se sa l te di. Tout moun pè di sa. E se sa k fèt anndan peyi a. Se li k fèt chak ane. Epi n ap chante. Nou fèt pou n sèl mèt tèt nou Ki kote ki ba? Ou menm kòm prezidan bidjè a vini ou fin di bon ok n ap al fè tèl bagay nan tèl zòn pou ou fin ranje bidjè a epi lè bidjè k vote a vin jwenn ou se tankou s on bidjè w te voye sou de pye l epi bidjè a ap tounen sou de beki men kouman pou l konsa li pa posib. Se pou pèp la fòk nou ouvè zòrèy nou pou n tande pou n konprann ou wè si n pa retire tèt nou nan sa nou ye kounya nou pap janm jwenn opòtinite sa ankò pou n retire tèt nou fò nou reekilibre pouvwa yo mwen menm m pa mwen menm mwen di sa pouvwa egzekitif yo pa gen dwa ba l plis pouvwa non non non non se pou tout gwo save nan peyi a travay sou tèks sa pou reekilibre l Pou pouvwa egzekitif, pouvwa lejislatif, pouvwa jidisyè, gon ekilib. Pase gon gwo tèt chaje nan peyi a. Nou sot nan diktati, pow! Sa vle di prezidan sèlman te Bondye, li te gen pouvwa. Nou antre nan lòt diktati. Ou wè premye diktati a, li pa t gen adjektif, dezyèm nan gen yon adjektif ki rele fewòs. Nou sot nan diktati, an 86, nan antre nan diktati palmantè fewòs. Mwen menm se mwen k pou di nou bon se mwen k se mwen k sot sibil se premye moun ki pou di nou sa on diktati palmantè fewòs se nan sa n antre jodi a tout moun konnen konmen ki relasyon m avèk depite ak senatè se zanmi m yo ye men jodi a se pou yo dakò tou pouvwa k te nan men yo a fò yo reekilibre l fò yo pèmèt peyi a ka viv. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, depi apre asasina prezidan an, èske w tande pale de koze sa yo? Chèf gang Vitelòm ou pa kab kouri, se pou kanpe pou batay. Frè e sè byeneme lapolis ap frape san kanpe wi la! Vantonnad la ap kontinye fè chimen li, men Vitelòm refize kanpe bay wozo l ap jere, l ap file tanzantan nan. Krapo pa vale koulèvre enben mon frè ret kanpe batay. Nou vlew fon fas kare, pa pale anpil, pa kouri tanzantan ap fè lago kache. Kanpe pou batay! Ha? Bon. Kòm e, ou byen di Frantz Elbe, wap mache vini. Pase ou gen nimewo l, ou konn pale avèl e ou k di sa, sè ton ami. Frè se sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Se vre sa pastè a di a, se tris men. Sa fè Ayiti yon peyi ki trè spesyal. Frè se sè, tande deklarasyon sa. Wi, wè Ayisyen ap bat dèyè l, ap bat kò l. Bondye mete w nan gwo peyi sa epi w tanzantan w ap fè monte desann, w ap fè monte desann nan peyi san sekirite sa. Minis nan peyi m se chèf gang epi mwen m ap al rantre ladan l. Nèg ki premye minis nan peyi m yo lonmen non nan asasina prezidan m epi mwen m ap al pote tèt mwen bay. Menm si m te gon lanmò map voye kòb la men mwen m pa prale Lon polis dèyè do ou ta konte sou li se li kap baw sekirite a epi se li kap asasinew wi se li kap asasinew epi ou di Bondye pwisan non se pa konsa Bondye pwoteje kretyen. Ala traka pou lave kay tè. Bagay yo pa piti non. Humm wi bon non minis si te nan touye prezidan epi mwen map desann sa map vin fè. Humm lè w wè m di w Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè k ap rete ki viv ravè rakimoura kakara se pa ti bagay piti ou raple w jan ke nou te anonse l jounen jodi a nou genyen pou n mete deyò mizik sila. Gran pwisans yo fin souse n. Souse n. Leve enpav kap banbile sou nou menn Yo ap prann pou ti jwèt api lwe fè nou fè joujou menn Site solèy gran ravin nan bèlè yo ap fè nou goumen Zafè nèg lap mache nou sou bann sedede. Ayaya ah ti fanm lan gen enèji gen anpil enèji Frèz e sè byen eme move nouvèl sa ki pase donk gen yon ti enkonvenyan donk malerezman mizik la pap soti jodi 7 la donk rete konekte. nap fè ou konnen dat la sou peu. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante, bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e nap kwaze nan w lòt videyo orevwar a la pwochèn bizou bizou one love.